Les infos plus kanal paw la manman penmba referans enfòrmasyon ki kontan antre lakay chak grenn fanatik e tout moun kap sipòte kanal sa jodi an se lendi 20 fevriye 2023 E nou kontan pou nou pote video sa pou ou boure chaje avèk enfòmasyon pou nou kontinye fèw konnen kisa kap pase nan peyi dayiti. Avan menm nou rive pi lwen nap di mèsi ak tout moun tout moun an jeneral ki fè chwa de les infos plus pou enfòme yo sou sa kap pase nan peyi dayiti ak rès mond lan. Enben jodia la nou pral fèw tande ansyen depite delma a Arnel Belizaire ki li menm pral pale ak pèp la. pral mete tout dosye ansyen premye ministr Laurent Lamothe avèk Michel Martelly deyò, enben 2 towo sa yo e sou gouvènman yo a se pa 2 twa gwoup gang yo pa ame nan peyi sa pou aprè manda yo enben pou gwoup gang sa yo menm ka toujou rete nan peyi a ap teyorize popilasyon an ap kraze brize a goch a dwat enben Laurent Lamothe la misye nan kouri paske kominote entè nasyonal la pran gwo sanksyon kont li paske yo jwenn li nan finanse gang nan peyi a pou kwè nap pale la Laurent Lamothe ki li menm tap mache atravè plizyè radyo pou fè konnen donk li pa koupab nan gwo ak sa yo akize l la, kidonk li pa enplike nan finanse gang, nan finanse vòlò, kidnapin, ensekirite nan peyi Dayiti. Etan done ke Anèl Belizè te toujou ap denonse ansyen PM nan kòmkwa ki te voye achte yon pakèt galil donk nan e yon peyi nan entènasyonal la epi galil sa yo yo te fè kwè ke se pou palè nasyonal e poutan se pou tal distribye bay divès gwoup gang nan peyi a e san filtè Arnel Belizaire lage tout koze deyò ke nou pral envite w tande nan videyo sa pou sila yo ki fèk konekte ou sou Lezenfo Plis Pa ezite abòne, like sitou kite yon kòmantè pou nou e sa ap fè nou vrèman plezi e w ap ankouraje nou tou pou nou kontinye enfòme w, chèche enfòmasyon agoch adwat pou nou pote pou ou. San nou pap bliye tou kanaval nan peyi Dayiti, wi kanaval, nou byen di kanaval kidonk nan moman n ap pale la a Vitelòm yon lòt bò ap fè dega, majorite lòt gwoup gang yo yon lòt bò y ap fè dega epi kanaval menm ap selebre nan peyi Dayiti. Men kisa ki Ayiti a E polisye pa ka touche, y ap rele agoch adwat, yo antre nan gang paske leta a pa peye yo, alòske yo jwenn kòb pou y ap fè kanaval, gaspiye konbyen milyon pou kanaval. Humm. Bòn ekout tout moun, n ap tounen. M sonje gen yon ti videyo k toujou an bouk sou rezo sosyal, si m annik tape sou youtube la m ap jwenn li la, kote w t ap denonse Salim Soukar kòm moun ki t achte gwo zam pou Laurent Lamothe, konbyen w te di yo ye ankò? E lè 200 galin e 1229 milimèt, se pa sèlman sa yo mwen denonse. Kòm an Ayiti, toujou gen yon fokis ki fèt lè nou menm nou gen kouraj nou pran responsabilite nou pou n fè travay nou an. E politisyen yo tèlman bay degoutans tou Romanes, w ap wè distraksyon an fèt jodi a sou politisyen, e politisyen k bay zam. e se fyète nou yo nou ye ou konprann lè nou rive la nou sot nan mòn pou nou rive la nou paka pa fèl spesyal bon na gentan fèl menm salye Alex tou ki tap remonte moral mwen mèsi ankò senstiren pou yn fwa e map fè tout sak depann de mwen pou m pa janm desevwa nou bgy la tèlman gran romane lè politisyen. tèlman vin pa dwat, yo san skrupul. Vin fè ke jodi a, se yo k parèt kòm pi gwo bèt nwa devan popilasyon an. Paske se yo de ti vagabon k antre nan politik, se itilize pitit malere ak malerèz pou yo kapab fè afè pa yo. Men yo bliye ke. Nou menm ki ap fè politik, nou p gon pwa n pote sou do nou tou ki rele pwa de nèg de la classe dominante an Ayiti. M al ba w de rezon. M sonje m al nan verifikasyon de tèren lè batay t ap fèt ant Bidyo e Bosan. Pli de yon senkantèn de moun mouri nan batay. nan konfli teryen ant Bosan e Midjo. Konfli sa a, kisa l t ap fèt ak ti kouto lè sa bagay la potko dejenere konsa? Ki bò bagay sa t ap fèt? Pou ki tè? Ki kote? Lè Lafito t ap konstwi? Lè Bosan te di ke li t achte espas la nan men malere yo e ke Bosan li menm, Nonm Dasan, Yo parèt, lè bgy yo parèt yo bay moun kòb epi yo pran etidyan yo fè plis de 2 semèn ap goumen pou ke yo te pran posesyon a lajan ke leta a te bay pou dag se pò de pòtoprens lan ekip la lekip de bgy yo pran li yal fè pwòp pwòf pa yo. Men sa pat janm te fè gwo bri paske ti nèg lamontay sa t vini la lap denonse les derives de gran nèg pa bò isit men m te toujou di ke lè mesye sa yo pa itilize nèg sa yo pou ba yo fè djòb ankò ki sak pwal pase sa se 1 pa bliye sou Michael Martelly mwen te di e mete mwen fè sa. Reginald Delva te sekretè deta sekirite piblik. Yon inite de kontwòl andedan sekirite piblik la, se yo menm ki gen dwa valide lè dosye de konpayen de sekirite. Nèg yo pran ke se moun ki gen gwo akwenten andedan pouvwa Michael Martelly an, se yo menm yo bay otorizasyon pou achte zam. Nèg sa yo ki konn mache a yo tèlman te gentan achte zam lè kounye a la sou prezidan Jovenel Moise tèlman gen zam anndan peyi an nèg yo bezwen mete l alèz kisa yo fè pou yo kapab ofisyalize komès yo a trafik yo a byen. yo fon jan yo pran zam sa yo, yo pran minisyon sa yo, yo stoke yo epi yal chache lisans pou yo fè zam ak minisyon andedan peyi a. Se ke chak fwa wap denonse sa yo, olye politisyen yo pa vle li, pa vle fè rechèch pou yo akonpanye w, Yo prefere kanpe nan konpetisyon avè w. Menm jodi an la, Omane, jan peyi a ye la, m ta renmen yon frè, yon kamarad pran mikwo la, e pa voye monte sou Jak, pa voye monte sou Pyè. Demanti m, di Monitè nimewo 72, le 21 mas 2020, le ministère du Commerce et de l'Industrie informe le public en général. konstate yon gen ak piblik le 7 avril 2020 pa devan Marie-Line Charles Merceron, notè a Port-au-Prince. Sa vle di ke lè leta nou an ap bay nèg yo plen dwa sa pou yo fè konpayi ki pou vann zam, plen zam e minisyon. E pandan se tan, se menm pouvwa sa a ankò ki t ap fè kòmand anpil zam devan dèyè, chen trennen. Mwen mwen kont kesyon zam sa a, Leta antre nan kontrebann tou. E si Leta antre nan kontrebann, tèren an vin gen anpil mèt paske kontrebann nan nèg ki nan sektè prive yo pran sa a, politisyen pran sa a. Men m di tèt mwen, n ap antre zam lontan de manyè ilegal. Leta menm. Lòske m konsidere 200 galil ou sot pale la, 200 galil e 2 zan 29 9 milimèt, se sa, e ke Gabriel Fortuné te di l, Jovenel bay Dimitri Rach ton kantite zam l achte plis ke sa, e sa w sot di yo e se sou Laurent Lamothe, donk se Leta a k ap antre zam nan peyi a, de konse a sektè prive a. Ekoute, Pipo Mesye Owannès, mwen menm m toujou gen kouraj m di pèp la reyalite a jan l ye a. N ap pran 2 egzanp. Lè lapolis nasyonal ki pat gen dwa au vu de la constitution tout fè kòmand arme de guerre. La lwa klè sou li tout rifle weapon sa vle di ke sa yo rele manch long yo ki gen dwa fè kòmand lan se eta a eta sa vle di ke l'armée d'Haïti au vu de la constitution haïtienne. Mesye yo jwenn mwayen. Se sa yo fè. Yo enpoze yo. Yo menm yo bay moun pa yo kòmand lan. Sa yo fè. Yo fè lapolis nasyonal la la kòm pa avan, ki pa gen dwa legal pou fè l, paske pa genyen ekspètiz sifizan anndan lapolis la pou l tande aktivite sa yo. Tantan yo di li kontrè a la lwa tout otorite andedan lapolis la pou gen yon bgy ki kapab konpatib a lapolis nasyonal. Jodi a gade pi gwo konpayi de sekirite ki fè plis kòmand zam yo se pou chèf anndan lapolis la yo ye, otorite anndan pouvwa. Ou byen vreman neg la klas dominan pa bon egzanp an al gade pou makouye security jean Daniel demon clifford maya paul jean Edouard prophète eyi jean jacques eske ou konprann sa vle di ke m baw egzanp wi banal konsa ou li proprietè a. de konpayi Puma Courier Sécurité. Kiyès moun ki fè kontwòl sa yo andedan konpayi de sekirite sa yo? La Sécurité Publique di depi aprè Réginald Delva e sesi m fè m le devwa mwen deplase m al chita kay Réginald Delva mwen di kòmandan etanke teknisyen k ap bay peyi a koutmen, gen yon pakèt chay ki pral tonbe sou do nou demen. Lè moun nan pa kalifye pou l fon yon antrepriz de tels anvètir, non sèlman nou diskalifye l, ann pibliye l pou tout moun konnen ke gen tèl entèl ki nan pòs a pouvwa a ki vin chache mete yon konpayi sou pye, li pa kalifye ove dlalwa, se pa paske n gen yon pwoblèm avè l. Men, mwen menm toujou di sa. Pou peyi m, m pa gen enmi, m gen advèsè. Se pa paske m se depite Reginald Delva se sekretè deta sekirite piblik pou m pa chita diskite avè l sou deriv sa yo pou n te kanpe yo. M fè tout sa k depann de mwen kòm yon teknisyen pou sa pa t rive. Mwen depite, m depite an fonksyon. Godson Norelis ap tande la. Papa m ap di w Bondye ap toujou pwoteje lavi m paske m te tèlman fè sakrifis pou peyi sa pa t rive la. Yon pakèt moun k ap spekile e pifyon l genyen pou l tonbe sou yon seri de otorite ki pa janm di mesye nou ka pa renmen lidè sa, nou ka pa renmen teknisyen sa men mesye gen yon seri de bagay lè nou lonmen nou ladan l n ap jete pichon sou nou n ap giyonnen tèt nou. Mwen di Godson m ka rezoud pwoblèm sa pou peyi a. Godson rele di m se vre depite m di misye wi m di Godson men sa map fè men sa map fè men sa map fè lapolis nan Godson lè l rive nan faz operasyon an lè sa lapolis la paka fèt men jan de travay sa yo Godson se sekirite piblik la se primati la se li menm ki pou fè l nan done sifizan. pou mete lapolis la nan pozisyon de rezilta epi lè l fè operasyon l pa ka bay rezilta. Lè m fin rezoud pwoblèm sa a pou peyi a, Godson Orélus rele m, li di m, Chèf la, ki sa w vle pou w akonpanye m? M di misye m pa bezwen anyen, m mande w yon sèl bagay, pa janm met mayo woz sou ou ankò, rekonèt ke ou se yon teknisyen ki osèvis de peyi w epi w ap jwenn apui teknisyen sa a. k ap ba w tout akonpanyeman nesesè yo. Men poukisa maji konsa? Se paske Mario Andresol te gen yon prensip ke mwen menm ki te fè m fyè. Lè nèg Preval jalou de mwen, yo bezwen arete m, yo di Mario Andresol m ap distribiye zam pou al kraze eleksyon. Yo fè tout sa w konnen k genyen pou Mario Andresol. Yo arete m. Mayo an desann li di, Mesye m pral di nou, mwen menm se teknisyen ke m ye. M konn kòmandan an, nou di l pa pral nan eleksyon, l pral kraze eleksyon e l vin kote m li di m li pral nan eleksyon paske li k ap depite devan. Si kounye a la, l ap fè dezòd, nou konnen mwen menm, kèlkeswa jan m ye a nèg la m pa antre nan dezòd ni vagabondaj a pèsonn. M ap arete l. Enben mon frère, lè Mayo an desann mete pye l atè pou l kontwole. Eske Arnel Belizaire nan sak pa sa vre? Lèl pa jwenn anyen poul repwochem li vine yo li paka fè abit sa, sa te mete gwo diskisyon men se sak fèt yè sèm. Depi lò m itilize menm otorite sa yo pou m mete kapasitem o sèvis de peyim depi 2004 wè batay sa wè map fè kont zam nan map fèl e map wè Reginald Delva ankò fòm temwen. N ap travay sou dosye peyi. Nou reyini avèk yon gwoup de moun pou n travay nan El Rancho. Nèg ki te santi ke travay n ap fè yo anmerde yo, yo mete alèt sou do machin Reginald Delva ki gen yon timoun wouj ke yo fèk sot kidnape la nan tèl zòn, nan tèl zòn, nan tèl zòn. Si. travay ke nou tap fè. Se ton bagay ki te kont enterè peyi. Reginald Delva tap mouri ak tout ti pitit gason nan machin li. Paske lè yo bay alèt la, yo bay alèt la sou timoun nan e machin nan. Mwen menm, lè nou fin travay, chak nèg pran machin li al lakay yo. Se sèl Reginald Delva li menm ki te gen ti pitit gason l. Mesye, mwen ap vin pwouve w ki sakrifis yon seri de jenn gason ap fè pou yon peyi. Nèg ki jalou de ou a paske w nwi yo, paske w ba yo pwoblèm, pou vin fè sa yo bezwen fè a, pa ka fèt. Pou yo elimine w mwen di w nèg la fè lapolis lanse alèt dèyè yon gwoup de nèg ki leve yon timoun yo bay deskripsyon timoun nan yo bay nan ki machin Reginald ye bon Reginald ta pral pyeje yo pa arete l tou bon mouri tou pa m konn sa k te ka pase ann gade Anel nan sa m ye la m anvi gad mande w èske sa w te ka bay Bourad ou te di w ka rezoud la si w ka rezoud li jiskaprezan. Men ou menm tou gen sanksyon sou do w. Poukisa Kanada di yo sanksyone w la? Se trafik zam oubyen nan koripsyon oubyen nan relasyon ak gang? Non e Mwen menm m pa Sa fè m mal lè nou menm nan nivo nou pou n ap repete Kanada sanksyone a mesye. Ou pa dakò sa? Non Mesye pou w etre sanksyone fòk ke ou menm ou te gon posibilite yo di mesye e ou sou tèl ankèt de tèl lè a tèl lè yo pa bezwen diw ke yo pral fè ankèt sou ou non men rapò la yap diw ou te sou ankèt de tèl lè a tèl lè nou menm dosye ke nou konpile sou ou wè ke ou gen lajan sifizan pou ap finanse gang mesye Romanes mwen di tout moun yo ma vie est un livre ouvert mezanmi m vle Caleb Jean Baptiste. Arnel Belizaire kwè ke peyi a pou l sot nan sa l ye a fè yon lite ame jiska la prise du pouvoir. Mesye, mwen pral aranje m, m jwenn alye, m ap achte zam sifizan, m konn gen moun nan peyi a ki konn batay, ki ka batay, m pral mete m avè yo menn pou n fè yon lite pou n pran pouvwa pou n retire peyi a nan men vye la. E moun ke moun yo di ki gang nan, pa bliye ke mwen menm m toujou di ke se pa gang yo ye. E yo fè yon travay byen. avèk popilasyon an yo mennen nou la kote nou ye a. Yo di w gon seri de moun ke w pa gen dwa bay pa yo, ki kontrè a la lwa. Pa gen okenn òdonans de jistis ki sòti kont yon nèg. Ou pa gen dwa deside ke paske yon nèg kalifye l de tout lè mo di mond pou w pa ba l pale. Yo travay, yo travay, yo travay, yo travay tèt, oke, popilasyon an. Nou menm jounalis. Nou vin rantre nan dinamik la vre, gon kategori de moun nou dyabolize n pa ba yo pale. Banm gade Adel ou yon ti kras laj ou konnen lè wap pale ou pale anpil bagay depa sa wap dim la wi sou Canada eske ou menm ou pa gen rezon pou sanksyone ou byen son pèse kouman ou kalifye sa ou menm. Tande, kòman w ta fè vle mwen kandida o sena, mwen chita avèk. tout moun ke yo di ki dyab jodi yo, mwen di mesye nou pral fè yon kanpay senatoryal depi nou senatè nap anpeche ti sourit fèt atravè depateman pa nou an pou tout deriv yo di ti sourit la al bay plis nèg kap fimen bòz li bay plis pwostitisyon li bay plis vagabondaj menm ti sè w la nan rete ap gade. Lè pou l leve l al lekòl ou gen pwoblèm. Mwen di mesye men jèn ap fè kanpay. Kòman w ta fè vle tout nèg sa yo akonpanye m nan kanpay mwen? Kit li te rele Gabriyèl, kit li te rele Iska, kit li te rele e Krisla. Bon mezanmi, de moun m al chita, m diskite avè yo, men kòman n ap fè eleksyon e yo dakò depi nou senatè ba yo eleksyon. Sourit la fini nan depatèman pa nou an. Bon petèt e sak fè yo ka di ou nan relasyon ak gang nan, petèt e sa yo. Si se moun sa yo yo konsidere kòm gang nan Romanè, bon mezanmi ekskize m lasosyete nou mèt touye m paske moun sa yo m toujou pale avè yo, mwen bi avè yo e jou gen yon peyi k ap fèt otorite yo ap rele m mwen pral jwenn yo ankò m ap diskite avè yo m al di yo mesye men n sa n te fè an 2004 la men kòman n te fè l men kòman jodi a nou pral oblije fè tout sa k depann de nou pou n rezoud pwoblèm nan paske n pa ka kite peyi a ki vin fè jodi a wap wè si nou pa pale nan radyo yon seri de medya se paske gwo gang yo di nèg sa son eleman jenan li bay twòp done sou yon seri de moun nou pa ka fèl enben pou pwoblèm nan rezoud se otorite nou yo ki pou pran yon lòt de egzanp mesye Robinè kòman w ta fè vle la sekirite piblik ki se pilye ok andedan. si jistis sistèm nan pou kontwole Nou konpayi sekirite ou wè kap fonksyone de tout kalite de tout kategori jodi a la li rele dirèkteman de la konpetans de la sekirite piblik wi jodi a Ariel vini li fèmen sekirite piblik ou pa konn sa kap pase nan lari a ou pa konn sa konpayi sekirite yo ap mennen ou pa konn kiyès ki nan konpayi sekirite ki nan ti vòlè e pa bliye. Romanesque toujou fè diferans sa pou pèp Ayisyen an. Gen 3 kategori de nèg a zam. Gon kategori de nèg a zam, Romanesque, depi tan e tan yo te toujou egziste, yo egziste nan lemond antye, ki vòlè, nèg ki ou konsidere menm jan a lougawou, pa gen anyen ki ka chanje sa. Gon lòt kategori de nèg a zam, Romanesque, se nèg sa a li menm la. poul egziste fòk se zam nan kel gen nan menl paske lèl pale otorite yo pa bal enpòtans men lèl met tèt li ansanm li gen zam lèl dil pral fè sa nan zòn nan men ke si yo pa aji sou li epi li menm lap bloke sa son lòt kategori e se kategori sa tou fò souvan ke otorite anndan pouvwa oubyen otorite nan klas dominan ta itilize pou fè dè aksyon pou yo men gen lòt kategori nèg a zam nan se nèg ki te gen konviksyon an. ki te kwè nan li, ki ap fè politik, ki kenbe zam li menm nan teritwa pa l la, se respè ke li ye. Se li menm ki pwoteje popilasyon nan zòn li an, se li menm ki lopital nan zòn li an, se li menm ki avoka nan zòn li an, se li menm ki jij nan zòn li an. Sa vle di ke men jan ok kategori yo reparti. E se sa k fè w ap wè, an depi de tout bagay, wap tande de zòn ki te kòmanse gen nèg konsa yo ki gen zam nan men yo, yon seri de deriv ou pap janm tande nan zòn sa yo. Enben, jodi a, lè mesye Ariel fèmen sekreteri deta sekirite piblik la, pa moun pa di anyen. Enben, bagay yo ap miltipliye. Kòm yo te gentan gen konpayi yo, yo te bay lisans pou te fè zam. pou te fè minisyon anndan peyi a. Konpayi sa yo toujou ap egziste, moun yo toujou la. E, èske ou panse y ap travay la? Y ap fè zam, y ap fè minisyon anndan peyi a an kachèt la, san popilasyon pa konnen? Wi. An klè, mesye e Romanès, zam pa mayi, zam pa pwa, zam pa lam, zam pa e e zaboka. Se pa plante yo plante yo pou yo vin pi plis. Chak fwa ou wè ke zam nan ogmante plis sou teren an, se paske yo fè kòmann plis. Sa vle di ke se paske ekip sa a depi sou Michaël Martelly. Men ki fè pou nonm ta di m paske m vle fè yon bagay m al siyen a phtk. Menm phtk sa a ki mete tout dezòd sa yo legal anndan peyi a epi jodi a l ap asoume foli fè politik m pral fè kò a moun sa yo. Paske gon bagay yo mande Ariel, Ariel pa ba yo men lè nou menm nou di ke Ariel se vèsyon twazyèm degre tèt kale e nou sot pwouve nou la ke Ariel se kontinyite menm tèt kale a paske Ariel se timoun madan Michaelle Martelly m te nan prizon m te di peyi a pa gon kote ke n ka ale ak Ariel paske Ariel son sèvitè sèvi yo ke li ye li pa gen wi li pa gen non e l pa gen karaktè. Petèt dènyè kesyon pou m ale lè y ap bat mwen. Pandan w pavle ale avèk Ariel la ou pap kolabore a phtk a men nou gon HCT oubyen yon akò 21 desanm ki bay yon HCT avre m pale a Odon Mede Mela al dim konsa CSPI a gentan sou mèt lis pou konplete kou de kasasyon yo pral met le kap sou ka epe a la donk nan tèt mwen donk nap travay poun soti nan sa n ye la ou pa kwè n ka soti avèk moun sa yo k la. A odon malè. Kòmsi a odon di w pawòl ou pa odon w se ye. wi. Syèj pa nan fen elaji a? Wi, m kwè se yo, men sa m di w, men sa k pase, se yon gwoup de moun, fen elaji a l gen plizyè ladan l, dayè yo vin fòme konpwomi, konpwomi an vin pi laj toujou, se anndan konpwomi an wi. Konpwomi? Anvan nou fè n pa kite politisyen betize, kisa k fè w wè Tout sa kap pase mal nan peyi a se yo menm yo bay responsab eske moun san vègòy sa yo yo di nenpòt ki betiz konpwomi istorik se pa yon gwoup ke li ye se yon ekip moun ki mete ansanm ki fon deklarasyon mwen se sa lanbè se sa youri te ban mwen kòm e se sa e kòman il sapèl ankò e e e le saj ki pala tou lmond lui e e e e le journaliste. Clarens Renois. Clarens Benoit, Li di n pa gen anyen ke n mete n dakò pou nou fè antre nou Mesye Belizaire te siyen yon deklarasyon. Deklarasyon ke n siyen an li pa fè ke nou youn ok mete n dakò pou nou fè anyen ansanm ankò. N ap diskite, si genyen dotre choz ke nou ka fè n ap enfòme w ou menm. Ou te ka Jean Miah Youri, Jean Miah Lambert. e menm e le depite Abel Descollines te di m kòlèg m gon seri de bagay m pa tèlman te angaje yo paske m konnen depi yo wè Lanbè yo wè Youri yo wè w m di misye se vrè nèg yo se alye m men Arnel Belizaire poko janm lonbre de quiconque nan vi l m di j'assume ke Youri se alye politik mwen jodi a Lanbè se alye politik mwen men pou ki rezon m fè yo alye politik mwen men Pa bliye, yo rele m Arnel Belizaire. Mo otonomi se m kreye mwen menm depi sou lavalas. Se batay mwen k ban mwen, m poko janm lòm de pèsòn. Pa di m depi w wè Youri, w wè lanmò, w wè m. Nan. Nou pral fini, nou pral fini. N ap fini la pou n di. Mwen m ap kite nan sijè ki enpòtan pou peyi a jodi a. Men, se pa ti danje a, Romanus. Lè Ariel fèmen sekrite piblik lan, sitwayen yo pa di anyen. Gran konpayi de sekirite, se yo menm ki gen akwantèz pou fè kòmand zam yo, se yo menm ke yo itilize ok pou fè trafik yo. M ta renmen yon DG pnh di lè te gen peyi, lè kòmand zam ap fèt, eske CSPN janm gen pouvwa pou l foure djòl li nan kòmand zam? Lalwa etabli e l defini les principes et les marches a swiv pou fè kòmann zam. Jodi an, Ariel fèmen sekirite piblik. Gon pakèt bagay k ap pase nan peyi an nou pa konnen. Yo fè yon matrakaj nan lopinyon pou gon seri de moun ke n konsidere kòm bandi pou n pa bay pale. Nou mache nan dinamik la vre, nou pa ba yo pale. Men sa yo fè a se pou n ka pa konn yon seri de verite. e nou dakò nou menm vre nou mache nan dinamik lan tankou map tande Theriel mon ami pafwa sa fèm mal pou li lè Theriel mache nan dinamik pouvwa anraje sa a la lap ba yon seri de enfòmasyon se vre ki ka itil peyi an men l pa janm poze nèg yo kesyon poukisa k fè ke yo kite sa yo egziste pandan ke yo di lapolis ap fè mezanmi nan ki peyi ou konn tande lapolis fè tout bagay pou kò l jodi a le peyi redwi a lapolis nasyonal sèlman ak kiyès ankò. Lè mesye a fèmen sekirite piblik, nou tout ap viktim e yo fè yon machandaj nan lopinyon nou tonbe ladann, li prann. Kounye a l pran enteryè a li ki kontwole kolektivite a e san le kontwol de la kolektivite m pa gen anyen w ka di m ki ka ba w rezilta kòm sekirite. Ariel pran nan kò l kenbe l, tout moun dakò epi kounye a ap di pnh, pnh, pnh. Pnh pral fè mirak? Pnh pa kapab.